Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avè ou sou chanèl la e nou pral fè yon ti pale. comme résultat. Sinon, le monde moun jamais fonctionner. Et moi, je fais ça, c'est à propos de certains commentaires de certains fans qui disent, écoutez, bah, écoutez, c'est pas ça qui compte, RL Prout. Donc je suis désolé. Et je m'excuse encore une fois sous commentaire monté fait sous ministre Bredy Charlot, ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Alors c'est parti pour votre émission. Zam pi red nan peyi a. Map mande men eske euh, gouvenman lap travay vreman vre pou kapab eradike yon problem konsa. Paske ou imajine, yo sezi zam jodi, yo sezi zam demen, yo sezi zam apre demen. Zam toujou ap antre nan peyi Dayiti. Nou gen yon pwoblèm ki vrèman krisyal ki anfas nou. Se kesyon ensekirite a. Banditism agrave. E le pwoblèm se ke zam toujou ap antre, bal toujou ap antre. Ann imajine ke jan peyi a ye la a, nou ta fè yon mwa zam pa janm antre ladan l, bal pa janm rantre ladan l, bandi yo t ap vrèman gen pwoblèm. Se bal ki rantre, se lòt minisyon ki rantre, ki fè ke bandi yo toujou ap taye banda. Pa egzanp, si bal pa rantre, zam pa rantre, gen anpil nèg ki pap pwisan. Èske ou konprann? Sa vle di gen yon koulwa ki pa janm koupe. E le jou, n ap fè peyi. Ebyen koulwa sa yo yap koupe. Gon kòmantè Bob C te fè nan yon emisyon dizan ke poukisa lè genyen yon seri de materyèl kap antre nan peyi Etazini yo gen kontwòl yo. Men kou yap sòti nan peyi Etazini pou vini an Ayiti pat kontwòl. Ebyen fò n di ke yè genyen yon enpòtan sezi zam ak minisyon ki fèt nan Pòdepè. Pòdepè vini la depi kèk jou yon plak tounant nan zafè zam ak bal. Kòman eradike se pwoblèm? Ou tande yo sezi zam ak bal jodi, ou tande yo sezi zam ak bal demen, e aprè demen, se la menm choz. Pwoblèm wi la, pwoblèm. Antouka, otorite yo. Mwen panse ke moman an rive pou nou fon bagay. An nou fon bagay pou yo di ke ekip sa ki te la a li te batay aske yo rive rezoud pwoblèm ensekirite a. M ap poze tèt mwen yon kestyon, m sonje lè te gen kòmand zam ki fèt pou yon kontra de 12 milyon. Anpil nèg ap bat lestomak yo. Laprès te afole. E menm rezo sosyo, pou m pa di mwen menm sèlman, nou te kwè ta pral gen yon bagay ki ap fèt. Men, kontra sa a, li plis rete nan yon sòt de virtualite. Eske? Zam yo achte vre? Eske zam yo ap vini? Sinon konbyen tan yap pran? M pa konnen men de tout fason popilasyon an li menm li enpasyant e li swete pou tann yon seri de demach kap fèt pou ke otorite yo antre an aksyon. Paske nou rive nan yon moman. Se pa la pawòl ki dwe konte ankò. Se pase a laksyon epi ratibwaze bandi. Bandi bay anpil pwoblèm nan la repiblik. Bandi fè kidnaping. Bandi anpeche moun viv nan peyi sa. Eske nou konprann? M pral pale nou de yon euh, m ta kapab di, kòman m ta kapab di tèm nan? M pa vle di yon bagay. Men yon fenomèn, byen sur, ki ap pase o nivo de blòk tòsèl, pènye, gwo jan, bwa lendi, tout kote sa yo mezanmi, fò m di nou byen ke popilasyon an about, li pa kapab ankò. E dè fwa, m konn rive nan yon moman, m tèlman mande otorite yo pou fè kichòy, m oblije rive adrese m ak bandi yo. Vitelòm. An m di w byen, se ou menm ki gen kontwòl taba a. Se ou menm m ta kapab di ki pase lòd pou mesye yo fè e defè. Paske chak gwoup gang, chak twoup genyen yon moun ki an tèt li. E tout moun konnen se ou menm ki an tèt twoup sila. Petèt ke ou ka pa t konnen, men Mwen m di w non, sa k ap pase nan zòn sa yo. E ou ka petèt pran pretèks ke ou pa konnen men o final ou konnen. An n pale. Anpil moun ki rete nan zòn Gwojan, Bwalendi, Tòsèl, Bènye, moun sa yo nan difikilte pou yo kite kay yo. Gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen e... M telman pa kwè nan enfòmasyon sa yo m mande eske se vre. Si wap soti anndan ak yon valiz, depi valiz la gen anpil rad, bandi kapab chire l. Si w gen papye ki enpòtan nan valiz sa, bandi kapab chire l. E si w gen chans ou soti, ou konnen ki teyorèm ki aplike? DDN, deyò, deyò nèt. Sa vle di moun yo pa konn ki sa pou yo fè. Men yon lòt pratik ankò ki ap devlope anlè a. Ou gen dwa achte yon tè ou byen ou fè yon kay anlè a. Nan men moun ke ou achte tè a, li de konplisite avèk euh, ou byen de mèch avèk bandi sa yo, yo degèpi ou. Ou byen la yo fè yon jan aske ou menm. ou pa kapab vini nan zòn nan. Imedyatman genyen 2 3 jou ki pase, ebyen sa w tande a la, ou pèdi kay, ou pèdi tè yo reprann ankò. Eske fenomèn sa a m ta kapab di li bon pou moun yo? Sa vle di, bandi yo mete moun yo nan ti soulye yo. Pa gen moun ki gen kay anlè a la ankò, on bon maten nèg la gendwa deside, Li vini fè baz lakay ou. Li mete w deyò. Eske jan de bagay sa yo nou kapab kanpe ap gade yo? Men non! Men non! On ti kras mansyetid mesye. Bagay la grav. Popilasyon an pa kapab ankò. E moun yo pa ka pale. Se nou menm ki ka pale pou yo. Donk si jan de bagay sa yo ap pase, epi nou menm nou fèmen je sou yo, ebyen. Moun yo gen rezon pou yo ta di ke nou menm nou bandi, oubyen nou de mèch avèk bandi. Men sa yo kap pase la a, nou ta kapab di se twòp. Vitelòm, fò w fè yon jan. Paske, lè nap viv yon kote, premye bon vwazen nou, se popilasyon an. Men, jounen jodi a la, si nou mete popilasyon an deyò, nou pran ti kay yo, nou pran tè yo, nou pran byen yo, Popilasyon an, se veritab la, enmi nou pou kwen li la. E le pire, tande byen wi sa map di nou an, se ke, le o moun fe jimnastik, li soti an dan avek 2-3 rad, pou lal pase move jou sa yo, yon lot kote, le yo soti deyo, Lapolis fouye telefòn yo. Lapolis konn bat yo. Lapolis konn fè egzaksyon sou yo. Eske nou wè pwoblèm nan? Sa vle di, moun sa yo, pwoblèm yo double. Yo anndan an, yo nan lanfè. Men lè y ap soti deyò a tou, si lapolis kwaze avèk anpil nan yo, se konn pwoblèm. Donk, kiyès ki pou di yon mo pou yo? Se ta lapolis. Bon, ou tande kisa lapolis konn fè. Se ta bandi yo ki ta dwe pwoteje yo anndan. Non! Bandi yo se lisifè pou yo. Pèp ayisyen, nou pap kapab kontinye viv konsa. Anpil fwa nou poze tèt nou kestyon pou nou di, Kòman fè nou aksepte jan nap viv la? Men o final, se kòm si yo deja mizle nou, nou pa gen anyen n ka fè ankò. Se gade bandi kap touye nou, gade lapolis kap vide kèk grenn nan nou atè inosabman, epi lavi fezan. Nou pa kapab, e nou pap ka kontinye viv. au bénéfice des agents de la PNH engagés dans des opérations spéciales de police. Il est du devoir de l'État d'assurer à celles et à ceux qui prennent des risques pour nous permettre de vivre dans la paix et dans la tranquillité et aussi à leurs familles un soutien financier au cas où ils viendraient à être victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les montants fixés ne pourront jamais compenser les dommages subis, mais ils témoignent de la considération et de la reconnaissance que le peuple haïtien droit à celles et à ceux qui se donnent sans compter pour les protéger lè servir. Lapolis la ap fèk travay li ak zong nan kondisyon difisil. Gouvènman an vle rekonèt sa piblikman devan tout nasyon an. Se pou sa, mwen te mande kòmandan an chèf la pou l te seleksyone kèk polisye meritan, ki fè prèv yo sou teren an e ki merite yon dekorasyon. il présentait plusieurs nombres moins. Mais malheureusement, décoration beaucoup pareil. N'a pas une lettre. N'a pas un témoignage d'appréciation. Je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien que votre service est grandement apprécié. Et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. Grâce à vous, grâce à votre dévouement, nous pouvons espérer et savoir que dans un temps pas trop lointain, nous allons pouvoir reprendre une vie normale et dormir tranquille parce que vous veillez sur nous et vous montez la garde. Je ne saurais terminer cette intervention sans annoncer la signature et la publication du décret portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents de la PNH Angaje dan dè operasyon spesyal. Pou ke n te rive a siyati dekrè sa a, gen yon ansanm de travay ki te fèt, e travay sa yo, yo fèt, yo kòmanse lan baz lapolis la pou rive lan kòmandman an. Donk se te yon travay dekip pou ke nou te fè yon pwopozisyon a manm gouvèneman an e ki te pran pwojè a akè. e ki te ankouraje nou epi aprè etid ke yo fè, evalyasyon ke yo fè dekrè sa a rive siyen e pibliye. Se on pa nan istwa lapolis la. Jodi a nou genyen on kad legal kote ke gouvèneman angaje l, leta menm angaje l pou ke lè on polisye blese nan kad sèvis li, Ou di mwen pire si yon polisye mouri men madanm li a pitit li o mwen gon priz an chaj ki pran pou ke avni an pitit polisye a madanm polisye a li pa ipoteke li rete o nivo wo kòmandman pou ke nou travay pou ke nou mete de baliz mete de estrikti pou ke polisye yo kapab reyèlman benefisye Dekrè sa a. San travay administratif sa a, polisye yo ka toujou an difikilte. Donk, nou pral mete nou otravay o nivo wo kòmandman pou n prepare dokiman administratif yo, sansibilize polisye yo lan tout direksyon depatmantal yo, lan tout komisarya yo pou n eksplike yo, diskite avè yo sou dekrè sa a de fason aske pou yo ka benefisye l si pa malè yon bagay ta rive. Lè m vini kòm pre chèf Conseil Supérieur de la Police Nationale, CSPN, mwen jwenn yon polis demoralize. demobilize, ki ap mande tèt li, èske l efikas? Èske l kapab jwe reyèlman wòl li, ki se pwoteje e sèvi popilasyon an? Popilasyon an li menm te kòmanse pèdi konfyans nan polis li e l te kòmanse mande tèt li ki sa pou l fè pou l gen yon minimòm de pwoteksyon. Les exactions des gangs armés, les nombreux crimes et massacres restés impunis jusqu'à ce jour, la multiplication des kidnappings, le blocage prolongé de la route de Martissan, qui a coupé quatre départements du reste du pays, ont contribué à semer le doute dans la population, ainsi bien, aussi bien que parmi les policiers et même chez les étrangers. La précarité des moyens mis à la disposition de la PNH est venue compliquer davantage la situation. Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de sérieux problèmes d'organisation. Mon gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Je veux ici saluer le commandant en chef de la PNH qui a su en peu de temps et avec des moyens limités, redonner du cœur à l'ouvrage, à nos policières et à nos policiers. Un an après, la différence est palpable. On sent qu'il y a des policiers plus motivés, plus déterminés que jamais auparavant à accomplir leur noble, difficile et parfois périlleuse mission. Je crois pouvoir dire que celles et ceux qui ont la lourde tâche de tenir en respect des gangs de plus en plus armés ont maintenant le moral. Ils savent qu'ils ont le soutien de leur commandement et des responsables politiques. Ils savent qu'on ne leur demandera pas de pactiser ou de transiger avec des bandits ce qui les met en confiance pour mieux les combattre. Nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour les leur procurer. Nous miser en route. Ce n'est pas parce que nous voulons. Mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sur eux. À la fin, moi, je suis n'a capoté bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir dans les locaux de la direction générale à l'occasion de la remise par le gouvernement haïtien des distinctions à certains policiers qui se sont révélé plus qu'engagé dans la lutte pour la restauration d'un climat de sécurité dans le pays. Ce geste symbolique ne saurait exprimer l'ampleur de tous les sacrifices consentis à l'échelle nationale par un nombre incalculable de policiers, policières. Toutefois, il exprime une reconnaissance pour le gouvernement et le haut commandement en particulier, des efforts déployés continuellement par les confrères et consoeurs pour exécuter les missions qui leur ont été confiées. De plus, la cérémonie de ce matin, loin d'exprimer un satisfait s'inscrit dans un appel renouvelé à tout le corps policier afin de redoubler d'efforts pour que la sécurité intérieure de l'État, la protection des vies et des biens de la population et toute personne se trouvant sur le territoire national soit garantie. La lutte que nous avons menée contre bandits, toute qualité bandit, j'en souvent dit, bandit avec sapate, tant que bandit avec cravate. n ap kontinye pran responsabilite nou nan kesyon sekirite peyi a. N ap toujou travay pou yon polis pwofesyonèl, apolitik, ki pa pral pran okenn pati. N ap la pou ke nou respekte lalwa, pou n aplike lalwa. e lè nap mennen ankèt kote ankèt la mennen nou nou prale san teni kont de pèsonalite san teni kont de klan san teni kont de non moun se yon devwa a la nasyon e se yon angajman konstitisyonèl ke nap pran responsablite nou polisye m yo m konnen ke chak jou nap goumen nan lari a sitou nan zòn metwopolitèn nap goumen santre vil. N ap goumen Tòsèl, n ap goumen Latranblè, n ap goumen Kanaran. Chak jou s on lit. Jodi a, Latibonit. Rekòmanse. Men nou p ap fayi. Li difisil, men viktwa se pou nou l ye. Avèk detèminasyon nou, avèk angajman nou. E m kwè, avèk ekipman ke ki pral rive, ke n swete k rive rapidman, pou ke lapolis la vin pi djanm, pou l reponn a responsablite. M konnen anpil nan nou la enpasyan. Enpasyan pou n al leve defi a. Nou pap pran tan pou n leve defi a. Kenbe djanm. Nan twa premye rankont ki fèt yo, diskisyon yo te chita sou tabli pwotokòl negosyasyon yo ki gen ladan l, Ki jan dyalòg politik la ap òganize, sa vle di, obsèvasyon sekretarya elatriye, ak sou ki pwen pou n diskite nan dyalòg la. Sa vle di, sou ki pwoblèm fondamantal peyi a genyen nan moman an epi ki egzije n jwenn yon konsansis pou debloke sitiyasyon an. Nou poko nan faz diskisyon, nou nan faz sou kisa nou dwe diskite, sa nou rele ajanda. Jan Akò Montana a analize kriz peyi a ap travèse a, kote okenn enstitisyon pap mache, pa gen lajistis, pa gen okenn kont-pouvwa, okenn kontwòl sou zak gouvènman ap poze, sou ki jan l ap jere fon Leta a, kote, nan pouvwa egzekitif la ki nan tèt Leta ak tout pouvwa yo konsantre nan man yon sèl moun, sa ki ipoteke tout lòt dispozisyon Leta ta dwe pwan. Nou mande pou nan ajanda a genyen yon pwen ki rele Retabli sou yon baz konsansis ak tranzisyonèl, twa gran pouvwa Leta yo nan lespri Konstitisyon 87 la. Fòk Leta retabli lòd nan tèt li, nan enstitisyon yo, nan enstitisyon l yo, nan kad yon konsansis laj pou l gen mwayen enstitisyonèl ak politik nan men l pou l rekanpe la Repiblik, pou l ka rezoud yon ansanm pwoblèm. Konbat ensekirite, mennen batay kont kòripsyon, kont enpinite pou enspire konfyans Pou aktivite ekonomik, sosyal ak kiltirèl kapab rekoumanse, pou lavi retounen, pou l rekonsilye nasyon an ak tèt li nan kad yon konferans nasyonal granmoun k ap deside sa k dwe fèt nan konstitisyon an, kreye bon jan kondisyon pou òganize bon jan eleksyon. Anyen nan sa yo pa ka reyalize Si pougvwa leta yo ak administrasyon piblik la pa retabli kòm sa dwa. Sou pren sa, nan ajennda a, pouvwa an plas la ak alye l yo mande fè yon sispann seyans travay pou y al gade antre yo kijan pou yo konsidere l nan ajannda nan demach pou diskisyon yo reprann. Apre sispansyon seyans lan, n ap tann repons yo ki poko jouk jounen jodi a, 20 jiyè a, rive. 20 jiyè 2021, 20 jiyè 2022, sa fè egzakteman yon lane depi Doktè Ariel Henry pran tèt gouvènman aktyèlman enplike nan pwosesis negosyasyon avèk Premye Minis Ariel Henry e alye l yo, ansyen depite Serge Jean-Louis. di l rekonèt gouvènman Ariel Henry an echwe, bilan l lan katastwofik, selon sa l eksplike. 1 an de rejim monosefal lan, bilan katastwofik sou tout lane. Ansyen depite Cerca Carvajal la, Antoine Rodon Bien-Aimé, abonde nan menm sans lan, jesyon Doktè Ariel Henry, selon sa l fè remake, make nan sa l rele movèz gouvènans ak enkapasite l pou l pote repons, ak fenomèn ensekirite an. Nan poupale yo, Lynn te mande premye minis lan, Apa w pa janm di yon mo pou sa k sa k te pase Laplèn? Ou pa janm di yon mo pou sa k pase nan Site Solèy? Premye minis lan te fè ave denkapasite l pou l di lè gen yon pwoblèm Ko w te dwe pote solisyon, ou wè w pa ka pote solisyon, se silans ou fè ou pa pale ditou. Sa vle di premye minis lan di ke l pa kapab. Bò kote pa l ansyen senatè Latibonit lan estime premye minis lan pase akote. Fòk genyen nan tèt leta a yon lòt lidèchip, yon lidèchip eklere, k ap kapab poze pwoblèm gang ame yo e pasifye peyi an, selon senatè an. Ou gen yon Leta k ap gaspiye kòb ki pa ranfòse lapolis, ki ouvè dwàn pou ke gen zam ak katouch ki rantre, men rezilta ke Ariel ba nou pandan 1 an. Il fo ke pale yo akouche jisteman de yon gouvènans ki pèmèt ke Leta koupe fache avèk bandi yo. Il fo ke l fèt. Newochirijyen 72 lane a ki te ranni nan katye jeneral polis nasyonal nan okazyon 1 an l pase sou pouvwa a, rekonèt li te pran mayèt la nan yon kondisyon difisil. Ariel Henry deklare li mize nan wout se vre, men li sou bon wout pou avanse. Nou mize nan wout. Se pa paske nou vle, men se paske nou rankontre anpil obstak. Men, nou kòmanse pase sou yo. Alafen, mwen si n ap ka pote bòn nouvèl. Respè dwa moun ki nan prizon yo rete yon defi pou otorite ayisyèn yo. Gouvènman moute, gouvènman ale, reyalite sila pa bouje menm pou yon yota, daprè pwotektè sitwayen an, Renan Hédouville, ki swete dokiman sila kontribiye auprès des instances nationales, mais également permettre de faire une plaidoirie aussi par devant les juges appelés à statuer sur les cas des personnes privées de liberté. Gid sila pou kont li pap sifi nan kad lit kont fenomèn sila san yon volonte politik kay responsab leta yo, daprè defansè dwa moun nan ki raple sou 3698 moun kap kwoupi nan penitansye nasyonal, 3335 nan yo an detansyon prevantiv pwolonje, sa ki vle di yo pa janm jije pou enfraksyon yo repwoche yo. Tou resamman, l'OPC a publiye un komunike, Et dans ce communiqué, nous avons précisé que les données statistiques vérifiées par l'OPC, cela fait pratiquement une semaine, révèlent que l'effectif des personnes incarcérées à la prison civile de Port-au-Prince est de 3698. Cela nous donne un pourcentage sensiblement égal à 90% de personnes en attente d'une décision de justice. Direktris peyi Avoka San Fwontyè, Mèt Gaëlle Pétillon, ki t ap prezante Gid Bòn Pratik sou Rekou an Habeas Corpus la, fè konnen dokiman sila divize an 7 pati avèk yon ansanb detay sou konsèp Habeas Corpus la, daprè avokat la ki ensiste sou wòl otorite leta yo nan konbat fenomèn sila. Il présente différents types de recours, que ce soit le recours en habeas corpus individuel, préventif, correctif ou encore collectif. Le guide, effectivement, promeut l'ABS corpus collective collectif sur la base de l'expérience très fructueuse des avocats du programme d'assistance judiciaire qui a mené à la libération de détenus qui étaient en situation de detention arbitraire. N ap raple aktivite sila dewoule anba je anbasadè Kanada nan peyi Dayiti, batonye lòd avoka Pòtoprens la, Marie Suzy Legros ak lòt pèsonalite nan domèn dwa nan peyi Dayiti. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir que vous appréciez le travail.